Nòmalman, jodi an la nou nan nivo pakè, se paske nou vini pou n finalize pwosesis liberasyon Pierre Nicholson alyas Bab. Le sieur Pierre nicolson alias Bab, un militant très influent, a été arrêté lorsque, pendant qu'il se rendait à un restaurant pour aller manger. Et nous-mêmes comme avocats, après avoir initié euh, des démarches, nous constatons que le mandat, c'est un mandat d'amener ki a ite emi par le substitut du komiseur Unid Lejeb. E anndan manda a, yo te mete, destriksyon, ensandi, menas densandi, piyaj. E se ki nous a stupefye, se ke manda a yo emèt li le 16 septanm. E manda a egzekite 16 jour aprè. Sa vle di kisa? Sa konstitiye on iregilarite. e Bab a ete arete san zoken pwosè vèbal de flagrans. Se la premyè iregilarite. Men nan kès ke nou avon fè? Nou avon aple le komisè di gouvèneman, men nan nou di l, Majistra, ou emèt on manda pa enflagrans. Men nan li di n ke l pa t la. Nou menm ki ap konst ki ap defann valableman Pierre Nicholson Alasbab, nou sòm la ojoudwi pou asire la pledwari d'une parfaite défense pour le militant Pierre Nicholson alias Bab. E jodi a la, nou konfyan, nou konfyan ke n ap jwenn liberasyon Bab, e jan nou menm atravè Collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme renmen fè l, nous allons remuer ciel et terre au fin de permettre à tous les militants jeneralman kèlkonk, de recouvrer leur liberté. E pèmèt mwen tou pwofite pou m di nan mikwo Laprès, ke gon bagay k ap pase nan prizon yo la, se grav. Ce matin, gen 4 prizonye ki mouri nan nivo Penitansye Nasyonal. Ce matin! Sa vle di, lè nou menm kòm avoka k ap defann dwa moun, nou. Pa asire travay ke n ap fè. Si Mèt Anèl Remy pa la, si Mèt Théophé pa la, si lòt avoka pa la, sa vle di gen anpil militan k ap mouri anndan prizon. Donk jodi a la, nou si ke n vin la, 1 pou n asire defans bab, asire ke bab pa dòmi nan prizon e kontinye batay pou lòt prizonye, lòt prevni pa al kwoupi nan prizon pou yo mouri. Ki rezon dèt lanmò 4 prizonye sa yo? Ah monchè, gen kolera, gen kolera ki kòmanse antre anndan prizon an, gen kolera. E gon dlo anndan prizon an, dlo sa chaje limon. Sa vle di, imajine ou fè 2 mwa, 3 mwa, 4 mwa, 5 mwa, w ap bwon dlo k chaje limon, donk se nòmal pou malad, e se nòmal pou gen yon sante prekè, epi pou mouri. Enben se rezon dèt sa, se movèz kondisyon de detansyon Ki ti bab? Nou di yo san kondisyon. Bab pa yon vòlè, li pa yon kidnapè, li pa yon sousèt. Nou menm antanke avangadis, nou menm antanke pòtpawòl fòs de lite radikal, kòdonatè MDNH, nou vin di liberasyon bab san pèdi san, prese prese. Mèsi Lafrik.